Ok m rele w la se pou yon bi byen detèmine. Sa w konnen k pase? Nèg sa yo k ap pede ranse, k ap di ou sou katye a tankou yon fanm ou pa gen anyen nan tèt ou tèt ou vid. E mwen menm m konnen ou s on limena ki pase nan plizyè peyi, ou konn pale, ou fin lekòl. Sa vle di cheri ou pral pwouve, n ap tande mesye, ou pral pwouve nèg yo ke ou gen bagay nan tèt ou. Pa egzanp, si m rive nan yon restoran Sendomeng ou petèt Chili kote k pale espanyòl yo, m ap fè kòmand,